Alò bonswa pèp Gwadloup, bonswa tout moun. Anfèt, an se Antonin Martial, prezidan asosyasyon Libète. A ka di prezidan paske anfèt anndan asosyasyon nou, nou ni yon filozofi ase patikilye. Nou pa kon dòt asosyasyon, sa vle di ke tout moun prezidan, tout moun trezorye, tout moun sèkretè. Menm ti dènye ti moun la ki an asosyasyon la, sa vle di depi ou ka responsabilize ou sen asosyasyon la sa, Ou se ou se yon responsab non se konsa nou ka konsidere responsabilite paske defwa sa ka rive kè nou antèt yon asosyasyon kè nou pa fè gran zafè pou asosyasyon la se de zòt ka fè bon me nou pa fè parantèz la si sa donk nou se yon asosyasyon ouvè dèspri kon te ka eksplike se yon asosyasyon nou ka fè gwo ka byen si se se baz la nou koumanse depi lane pase fè dans dè salon nou ka fè. Sa yo ka kriye lè lendi swa on libè swe, sa vle di ke ou ka vin swe ou ka fè spò'w anlè mizik gwo ka nou. Nou ka travay avè timoun, dèpi timoun, dèpi timoun ap fèt sòti anlè lonbrik a manman i dèpi i fin tete nou ka koumanse travay avè i jiska tan ou ka mache avè beki. Donk se se yon fason pou nou dè di ke nou ka fè nou ka fè pou kilti la nou ka goumen pou kilti la. E afè nou ni 12 an dèkzistans an deklare, an kapab pale de deklare paske ni plis ki 30 lane kè nou ka egziste men nou pa te konn deklare antan ke asosyasyon kon di moun nou pa te konn deklare a sou prefekti yo pa te konn et nou pa te ni tanpon men ka fè 12 an nou ni tanpon 12 an nou ka itilize tanpon la a bon esyan 12 an nou ka travay èvè èvè lajenès sitou E son biten lontan nou komanse fè, moun ki antèt la libète, sa vle di kè nou te ka la transmisyon, sa enpòtan pou nou. Sa ka fè kaziman yon trantèn lane, sa fè 27 an egzaktèman, kè nou, mwen ki di nou, paske fè pa tout nan di mwen, menm si se mwen ki te a la baz, an fèt kreye yon gwoup pèvè timoun ki koumanse jwe tanbou e chante a 2 zan e demi. Donk se pou esplike yo kè konba la nou kwamen ni la. E anfèt o sen asosyasyon la dèpi dezyèm lanne la nou deside, anfèt se Kawòl an ki di se Kawòl paskè nou toujou ka bliye moun ki ta alabaz la sa, nou di kè nou pral fè on manifèstasyon pou nou rekonèt yon moun, yon moun ki cha goumen pou peyi la, yon moun ki cha fè pou kilti sitou. E men atravè sa, nou ke fè timoun chante bay. Kòm se te domèn an nou menm fè timoun chante, timoun jwe. Donk, nou ka envite tout asosyasyon Gwadloup ki jistèman ki a dan la rèl la sa ka fè timoun chante. E se depi 9 an ke nou ka fè manifestasyon la. Apa 2 zan covid la ki te vin rèd rèd rèd rèd si nou. Donk nou yon jan e bese paviyon. Men nou wè kouman se. E lan elas sa nou ka rekonèt 2 poto mitan a Gwadloup ki misye Pierrot Naumont ki yon gran pèkisyonis e ki responsab a lekòl Foubap Men se lè moun vivan pou yo di, bon entèl ou fè sa, entèl ou goume, min nou ka rekonmanse w, nou ka rekonèt vou. E sa ki pi bèl la, se kè se la jenès ke ni timoun a setan, timoun a uitan, timoun a nevan, e ni youn a sizan ki ka chante pou Pyè e pou Jaklin. Donk, Manifestasyon la sa nou ka fè lè 5 novanm palè dè spò gozye donk nou ka mande tout la gwadloup menm si zo sòti matinik guyane so ke gintan rive pou lè 5 so ke pran biyè a sòt vini paske anfèt nou anvi fè yon fèt ba se moun e se ke yon fèt paske anfèt nou nou envite osi kòm nou chak fwa nou ka fèy nou ka envite de zansyen paren donk nou envite misye erik kozak misye ezna brady misye flesèl william misye michèl loran Ni zagalo e rene jofwa donk keni de absan kanmenm ke ki peye la misye moun sa peye la e te di pelise yo ke si se malo donk men tout rèstan ke la donk vini ankouraje se timoun la vini bat se timoun la fòs men vini jistèman bat se moun la nou ka Kamarad nou ki ha goume pou pèp la avan yo mò. Mèsi. Alò, sa ka koumanse, spèk la ka koumanse a 8 è d'swa, men nou ke ouvè sal la a 7 è, paske an fèt nou ke ni yon ekspozisyon kanmenm, pou montre moun, an fèt, se, se gran nonm la, se timoun la ka entèprete chanson a yo la jou lè 5, donk sa enpòtan pou nou, an fèt ti brin biyografi a yo, E biyografi a se moun nan nou ka onore la Pierrot e Jacqueline donk vin ban nou se timoun nan vin ban nou fòs la Guadeloupe vin ban nou fòs vin ba se timoun nan fòs vin ba Jacqueline e Pierrot fòs les 5 palais des sports Gauzye.